TV lakay haitibrancom gwo bonjou ak bonswa pou nou tout jodi a se mèkredi e m kontan avèk nou sou chanèl sa sou manman penba a e pou nou pote video de fòkmasyon sa pou tout zanmi nou yo tout konpatriyòt de partou a travè le mond e kelke swa kote ou ye e ben ap di ou an Ansyen senatè, chantè e tout sa, sipè sta, enben jodi a la a, aprè sanksyon sa a, enben ke peyi Lèzetazini fin mete sou tèt ansyen senatè a, e Kanada pou bò pa l, enben jodi a la se Repiblik Dominikèn ki fini avèk Gracia Delva ansanm avèk ansyen senatè Rony. Celestin tout moun konnen senatè sa son senatè tou pwisan nan peyi a, ou nou vle pale de Rony Celestin n ka sonje enben lòbèy ki te pete antre ansyen senatè Wilo Joseph epi Rony Celestin e kote Wilo Joseph te mete anpil anpil anpil anpil koze deyò medam e mesye Enben jodi a la nan videyo sa nou pral envite ou a gen plis detay konsènan enben sanksyon sa oubyen entèdiksyon pou nèg yo pa mete pwent pye yo an Repiblik Dominikèn paske Abinader met nèg yo sou lis ansanm ak bandi, 2 gwo chèf gang nan peyi a kap fè, kap teyorize, kap touye moun, kap manje moun, kap fè tout sa yo vle. E se sou lis sa a enben ki figure Gracia Delva, Rony Celestin ak divès lòt ankò ke nou pa site medam e mesye ki pa dwe ale Sendomeng sinon Abinadel ap mare nèg yo e selon enfòmasyon ke nou genyen 2 senatè sa yo enben se 2 senatè ki gen anpil anpil anpil anpil byen an Repiblik Dominikèn medam e mesye nou pral envitew gen detay. Li pa ayisyen, dominikèn li ye. Men li tèlman gen detaye, se kòmkwa son ayisyen k ap ekri atik la. Ou konprann? Sa vle di ke se sa yo n t ap gade. Mentnan, men koze a ki fè m di w Aya avèk Rony Celestin nèg yo mele. Tande koze. Tande sa m pral di nou la lasosyete. Gracia Delva avèk Rony Celestin Mesye sa yo, selon enfòmasyon ke mwen genyen, nèg sa yo, yo gen anpil byen an Repiblik Dominikèn. Dayè mwen menm etone ke pandan sanksyon sa yo pran, ou wè Nelson la pral konfime ke yo asire yo pa genyen nan nèg sa yo ki sou teritwa Dominiken an, e yo mande yo pase lòd ak ajan yo, jan nèg sa yo bezwen ayisyen deja mesye, men tank yo raketè tou, yo pral fè kòb avèk yo la wi, paske kounye a wè nèg sa yo la pran Rony la ou panse lap pimpe Rony tounen, ajan t pran l lan lap di yo a wè Rony se Rony, epi l lage kèk de twa milyon nan menl la epi lal sere l pi fon, men nèg sa yo raketè pase yo pa gen, son verite men atansyon, yo pati a lide pou imilye nou, Non sèlman misye di yo asire yo nèg yo pa sou teritwa dominiken an, sepandan, misye di si tout fwa sa ta rive, nou bay ajan yo lòd pou arete yo, pimpe yo tounen nan peyi yo. Poukisa nou pa tande? Alòske, m ap reflechi ak de bagay. Genyen plizyè nèg nan ki yo sanksyone la ki gen byen an Repiblik Dominikèn. Men m met aksan sou 2. Yo di m gen lòt nèg tout gen ti bagay tankou towo w ap gade sou ekran an la a. M ap chèche. Men gen 2 m met aksan sou yo paske sous mwen ki konekte a nèg yo konfime m nèg sa yo gen byen lotbò a. Pa egzanp, Aya s on nèg pandan dènye tan yo ki plis rete an Repiblik Dominikèn. Paske yo di m misye gen kay oubyen ta gen kay an Repiblik Dominikèn, anplis kay pèsonèl ke li genyen li menm, misye gen yon blòk apatman li genyen tou nan Lweay. Ou genlè pa tande koze la peyi a. Ou genlè pa tande sa m ap di w la. Tande byen, selon enfòmasyon ke mwen genyen, Gracia Delva misye genyen. Dezole, non sèlman kay pèsonèl li, an Repiblik Dominikèn, misye tou l genyen plizyè aparteman ke li genyen, ke yo lwe. Sepandan, ki sa souvan nèg yo fè? E Rony Celestin fè l tou. Gen anpil kay nèg yo genyen oubyen lòt byen ke yo genyen ki pa sou non yo. Ebyen se la al di a wi. Bon di nou e di a di. Se la al di a wi paske sa ki rive. Si w pa ka met pye w lôt bò a e moun sa yo yo rasis. Sa di si w pa menm byen yo pa sou non w. O mwen si yo sou non w petèt ou te ka fè yon ti bay je chèch. Avoka pale anpil pwouve ke pou ou men si yo pa sou non w la. Epi si yo di w pa ka met pwen pye w lôt bò a. Talè dominiken di w si e pou dominiken yo ye. Petèt si yo sou lôt non w lôt ayisyen petèt. Petèt, men si e sou non Dominiken yo ye, talè w pèdi nèt, ou pèdi tout bagay nèt nèt. E dayè, yo konnen ke w gen byen lotbò a. Dominiken pa egare, m souwe nèg yo, souwe sèvis ransèyman nèg yo, pèse fon konsa nan peyi a. Se pa ou yo pa ka rive sou li si w gen byen nan peyi a. Y ap konnen kay ou genyen an, sou non kiyès li ye. Si yo vle sezi l, yo ka sezi l. Si yo vle sa. Sa son ti detay. Sèvis ransèyman dominiken an trè pwisan, e pa nou k ap betize. Donk, Gracia Delva, e sa l fè wè, misye gen dwa di ke l pa gen byen, men l genyen. Misye gen kay pèsonèl li lotbò a, misye gen plizyè apatman egalman ke l mete pou lwe lotbò a. Selon enfòmasyon ke mwen jwenn, bò kote pwòch Gracia Delva. Lè m tcheke sou Rony Celestin, bon nèg sa menm, E pa ti koze. Ou wè la fò m bwè yon ti dlo pou m pale sou misye l menm. De sipò moun ki Etazini yo. Kontinye sipòte pwojè a Muscadin an. Nou vle fin ak pwojè sa a. N ap vanse seryezman. Nou deja Donk ann fin mobilize nan Donk Gracia Delva jan m di w lan misye an difikilte nan sans sa a. Paskel gen byen kay vwazen. Hoy be misye kap baw manti dwel pa gen e pa vre mwen pa la proch misye ki konnen misye gen kay lot bò a el gen lot apatman ki nan lwe a kounye a sa ka rive kel pa sou nonl sa ka rive son posibilite menl genyenl ok mentnan Rony Celestin le fameux le puissant Rony Celestin se pa mwen pran aprann ou ke misye gen kob nan menl misye gen bon kob. e l pwouve l. Kay misye ap viv etsetera se bagay wololoy. Misye yo on nèg, se on nèg dou, se on nèg ap achte on kay 4 pwen 25 milyon dola hein, e lôt bò a la Kanada epi l di w sa se on ti monnen epis, misye gen bagay nan men l. Premye ti ankèt ke n mennen bò kote on pwòch Rony Celestin, Li di ke misye genyen vreman, misye trè konfòtab lòt bò a. Dayè, lè moun yo ap kouri dèyè l ench, dayè Pòtoprens vin cho, se kay vwazen l al pran refij li. Osi valab pou Aya. E bon m tou fon ti parantèz. Se pa ti bagay k ap pase nan peyi a la non. Tande byen, Ann pran le ka de Gracia Delva. M kwè misye gen kay Vivi Mitchell, si m pa twonpe m. Aktyèlman, zòn Vivi Mitchell, se pa yon zòn ki vrèman aksesib, jan sa te ye dan le tan. Tande wi. Misye, li pa twò fasil jan sa te ye dan le tan, pou misye al pran plezi l. nan departeman Lartibonit, jan sa te ye nan Machan Desalin. Asad, dezole frè, se pale m pa pale a kenn nèg yo sanksyone. M jis rapòte sa m wè, m pa fè anyen, m rapòte. Al li jounal Dyal yo, li ble a epi li pou wè sa l di de ou. M pa di anyen grav, m rapòte le fè. Ok patron, donk m pap pale a kenn nèg ki sanksyone? M di sa deja, donk m pa ka pran w. Lè sa li vin sanble ke sa m di a m pa kenbe l, li pa serye. Assad k ap rele m pou l fè yon presizyon. Men dezole Assad. E pale m pap pale a kenn nèg yo sanksyone menm nan ti koze ak TT. Dezole frère, dezole. E vye nèg mwen ye, men w wè m di w sa. Ou konprann sa m di w? Ekoute. Gracia Delva, donk misye an difikilte nan yon sans, paske nan zòn kote misye rete nan Pòtoprens, Se pa yon zòn ki twòp aksesib. Mentnan, desann Latibonit sou Machan Desalin, done yo vin pa twò fasil. Paske pa bliye, lè Anèl Jozèf te la, misye te di bon, Anèl son chèf gang etsetera, nèg la rele li oblije bagay pou pwoteje tèt li. Men jodi a Anèl pa la. M pa konnen kòman lòt nèg yo jere, petèt nèg Savyen yo, m pa konnen. Men, jodi a la, travèse Latibonit la pa yon zòn ki twò fasil tou. E sa k fè w ap wè l pi fasil pou Aya, menm si l isi, wi, l Ayiti, men, tanzantan li oblije al travèse kay vwazen, li pi fasil pou li. E se si tou w ap wè tout lè misye te senatè, prèske chak wikend la li pran machin li l travèse. O pwen ke l te menm enplike nan aksidan sikilasyon lane dènyè yo konsa, an Repiblik Dominikèn. Èske n konprann? Sa vle di ke Misye trouvel nan sitiyasyon ki konplike, aparaman. Mentnan ann gade le ka de Rony Celestin. Lè mwen pale avèk yon pwòch Rony, yo di m misye son nèg ka byen pase kay vwazen. Ou lè byen pase? Byen pase! 1, Misye gon kay ki nan zòn Anakawona. Anakawona selon enfòmasyon ke pwòch li a pataje ak nou, se twazyèm pi gwo katye pou tout Repiblik Dominikèn. Se kote ki vo milyon, dè milyon de dola. Tande wi sa fè 1. Yo di misye gon kay nan zòn sa, Anakawona. Ki se twazyèm pi gwo katye nan Repiblik Dominikèn ki vo milyon de dola. Tande byen. Yo di ke misye gen yon kay vakans nan Casa de Campo. Casa de Campo se kote milyonè yo rete. Tankou si w ale w ap jwenn yon nèg tankou Julio Iglesias. Julio Iglesias. W ap wè Michael Jordan gen kay nan zòn sa a selon pwòch la. W ap wè Marco Anthony. Donk se kote ki vo dè milyon de dola. Yo di misye gen yon kay la, yon kay vakans nan Casa de Campo. Misye gen yon yatch lotbò a. Yo di yatch sa a se yon yatch ki vo ant 1 milyon a 1 pwen 5 milyon de dola. Yo di misye tou gen plizyè restoran ak kawach ke li asosye majoritè ladan yo. Sa di sa yo pa sou non li men l asosye ladan yo. San konte yon flòt machin de liks ke misye genyen an Repiblik Dominikèn. Ayayayy! Ba yo melanje. Di Maria rabe non se wi se serye casa de campo se kote boujwa rete bay nèg ak soulye wen e pa kote malere rete menm jan e kòmsi etazini on nèg kap viv los angeles los angeles se kote majorite selebrite rete ou konprann sam diw sa vle di ke lè on nèg ap viv casa de campo Rony celestin la nan santiago rive santiago mande pou Rony celestin E pa bliye ke Wileo Joseph te pale. Ay misye te di anpil bagay nan voice li an. Sa vle di ke Rony Celestin misye a mon avi misye an difikilte. Paske pou kantite byen misye genyen kay vwazen, eske koman misye pral jere dosye sa? Paske jan Luis Abinader kanpe a misye kanpe misye kanpe an deblozay. Hein misye e misye aloske Luis Abinader li menm li pa alabri non e misye gen gwo ankèt kap mennen sou li la tou wi pou koripsyon wi ou pa konn sa Luis Abinader otorite jidisyè nan peyi Dominika ap mennen ankèt sou Luis Abinader wi men peyi men peyi misye prezidan wi gen ankèt kap mennen sou li la wi sa ka rive aprè mandal la al pran kòd tou wi Luis Abinader jan wap gadel la wi. Men jan misye kanpe a, m gen enpresyon avan l pran kòd la li menm l ap imilye yon seri de nèg men se ayisyen sitou. Li deja bezwen nou. E nèg sa depi w wè l pale se de nou l ouvri bouch li l pale. Sa di l tou bezwen n deja. Eben koute la sosyete. Louis Abinadel misye pran desizyon pou l sanksyone yon pakèt dirijan ayisyen. on pakèt sitwayen ayisyen, ikonpri de pwisan chèf de gang. E nan atik ke m t ap gade talè a, yo, yo, kòm si yo pa fè dekantasyon menm. Se kòm si tout moun yo sanksyone yo, yo deja mete yo nan yon panye kriminèl. Se kanmenm grav. E yo pase lòd. La ou ka kestyone tou. Paske si yo pase lòd, tout nèg yo sanksyone la, depi yo kwaze ak yo lòt bò a pou arete, e tout byen m sot di Rony Celestin gen lòt bò a la. Tande byen, e tout sa, e tout katite milyon Rony Celestin gen atè a la. Kounye yo ka gade jwèt lon lòt jan men, kounye eske yo ka plenyen. Pou ki sa se pa la kay nou yo te vin investi yo. Pou nèg yo ap envesti dè milyon de dola kay vwazen. Lè weekend al gade yo pou wè. Lè w al nan yon ti plaj, ou pa jwenn kote pou rantre dèyè kote sa pa bay malere. E foli sou moun ou, ou oblije al pran ti bagay, e pa bay malere. Lè w al nan yon ti plaj, ou pa jwenn kote pou yaya kò ou. E sou gwo yat yo parèt limena fè mikalaw. E ti limena kap pase men nan tèt, e tèt mouche gen venn, kap pase men nan tèt toro a. Papi, e papi roro sa va papi, papi roro koman estas papi roro, e papi roro koman estas mi amor papi roro. Ayiti fini mwen, Hilaire, a men, mwen Ayiti pale, Ayiti gen moun map la monche. Map la mwen se verite m bay peyi a, m pa fabrik anyen. Sa vle di ke kounye la ann reflechi. Kantite byen sa yo, kantite byen sa yo, nèg yo genyen an Repiblik Dominikèn, eske yo pral restitiye yo? Eske Dominiken ap pran yo? Ki sa yo pral fè ak yo? Eske si Dominiken pran yo vann yo, yo ap ba nou yon ti bagay ladan l? Paske se lajan pèp la. E mwen panse ke Louis Abinadel dwe kontinye avèk sanksyon sa yo. Gen lòt nèg, gen yon seri de, bon mwen menm gen yon lis la map drese move je, nèg ki te depite, ki pa depite ankò, kal kache kay vwazen, alòske nèg sa yo, se nèg yo te sanksyone deja pou trafik ilisit de stupefyan, pou dròga. Gen nèg yo sanksyone deja pou trafik zam ki kite Ayiti kal kache. M pa di w sa son dezòd. Gon pakèt chèf gang map denonse kareman. Nèg yo pran tout fanmi yo, madanm yo, yo voye yo a Repiblik Dominikèn. E sa k fè m pa al kote sa ankò wi. E poutèt sa m pa ale lotbò a. Pase Dominiken, Dominikani kounya prèske menm jan avèk nou Ayiti wi. Telman chef gang anvayi zòn nan bon si w bezwen wè move je ale las americas mwen menm kap pale avè w la m pase las americas lane pase map gade yon seri de nèg mesye depi sou je nèg yo anvi kouri wi.